Pou nou pote videyo sa pou ou, yon videyo tèt chaje, boure avèk enfòkmasyon konsènan sa k ap pase nan peyi Dayiti. Men avan tou, jan nou toujou fè l nan chak videyo n ap prezante ou, n ap pran yon ti tan pou nou di yon gran mèsi ak tout moun, tout moun, tout moun an jeneral ki yo menm fè chwa de tvlakayhaiti.com pou enfòme yo. Nouvo ak ansyen abòne nou yo, n ap di w mèsi lefèke ou kwè nan nou e ou kwè nan travay tvlakayhaiti.com ap fè. Ti makak medam se mesye misye ouvè kout bal sou machin andre michel enben misye te deja gen enfomasyon andre michel ap nan zòn nan enben sa w tande la chèf gang ti makak ki li menm enben sot anvayi andre michel anba kout bal la sou e wout frè a la pou desann sou kafou flerio medam se mesye enben nan moman nap pale la svp bagay la grav andre michel misye manke mouri e nenel kasi li menm ki genyen. Enben yon kouzin li ki Vitelòm kidnape, enben fwa sa se Ti Makak ki sot manke fini avèk lavi ansyen avoka pèp la André Michel jistavan enben li pot ko nan pouvwa l se te avoka pèp men jodi a l nan pouvwa pa gen avoka pèp ankò jodi a se lajan l lap bwè se konbyen sekirite l genyen se gwo machin blende André Michel ap monte men kisa k peyi Dayiti lòt gwo nouvèl nou pote pou w la a sa w pral tande a pase. Nan depatman Latibonit lan medam se mesye presizeman nan komin Lyankou nan komin Savyen kote lapolis mete la patan sou anviwon 6 bandi nan baz gran grif kap dirije pa Luckson le fame Luckson ebyen moun yo la nan Savyen ki leve kanpe pou yo antre nan komisarya pou al pran 6 bandi sa yo ke lapolis arete pou yo te ka rache yo mete yo nan bourèt medam se mesye ebyen. Deblozay pete gen polisye k pran kalòt paske yo pa vle kite moun yo antre al pran bandi sa yo nou pral envite w gen detay bòn ekout nap tounen. Pè e Edwin ap prèt retounen avèk enfòmasyon sa nou te chanje 2003 e kote Jean Bertrand Aristide te pran yon dekrè pou l te kapab rekonèt vodou a kòm yon relijyon nap tounen avèk sa toutalè e parapò nou gen esplikasyon nou pral bay konsènan E nou konnen jan Janbertan Aristid te fè vodou a. Enben la ankò Jimmy nou kapab di lapolis nan Latibonit fè yon gwo kout filè nan baz Kokorat San Ras kote yo te pran 6 bandi pou direksyon Gonayiv. Enben nou kapab di lapolis te fè yon gwo kout filè nou kapab pale nan baz Kokorat San Ras. Men arive bandi yo nan komisarya a nou wè popilasyon an bò kote pa l Yo menm yo te arive mache devan komisarya a pou ta mande ebyen libere yo, livre bandi a ba yo paske bandi pa gen dwa al nan komisarya, bandi se nan simityè sa ta dwe ye, ebyen nou te wè gen plizyè dizèn ebyen jèn fi ak jèn gason ki t al mache kò yo devan nou kapab di komisarya. Emen nou kapab pale li te anviwon inè trant konsa. Gen plizyè dizèn moun ki te mache devan komisarya prensipal Gonayiv la apre nouvèl arestasyon plizyè prezime malfra k ap feraye nan zòn Lakwa Peris 4 avril 2023 kote yo te mande lapolis pou livre bandi yo ba yo. Sa vle di nou wè gen anpil anpil pale anpil anpil motosiklèt kote moun yo yo te debake devan Enben komisarya a pou te mande yo libere bandi ba yo paske bandi a fè yo pase twòp mizè apre 7 polis yo te fin tiye nou sonje nan baz savyen san oubliye anpil moun yo rache nan zòn nan enben nou wè popilasyon an yo menm an ki tap esye fè fòsin pou wè kòman pou lapolis te livre yo bandi ki nan men yo anviwon 6 konsa dimi nou wè popilasyon enben ba artibonit nan yo kontinye yo menm ap fè vijilans e nou wè kote yo menm. Yo te vle pase a laksyon pa rapò avèk 6 bandi lapolis te rive arete nan baz Kokowas Radi. Wi, an menm tan tou medam mesye, m panse nou kapab konprann popilasyon an, m panse nou kapab konprann popilasyon an, bandi sa yo, y ap rache polisye, y ap tiye moun adwat agoch, epi w tande lè lapolis pran yo. Ebyen se arete yo arete yo. Epi si popilasyon an vrèman e nou wè yo anraje konsa, lè konsa mesye polisye yo pafwa men men kite popilasyon an fè travay li. Kite po bay popilasyon an. Bay popilasyon an paske se pa nòmal medam mesye se pa nòmal. Mesye bandi sa yo se sa n ap di gen twòp sitirans. Tout peyi a chaje ak vòlè, chaje ak bandi kostime. Lè mesye sa yo tande byen. Kesyon kidnaping sa son kesyon ke nou dwe pran ni sou plizyè ang. Nap gade pafwa lè yo kidnape yon moun medam mesye nou pa jann panse ak sa ebyen twomatis ke sa kite kay moun sa si si yo pa tiye moun nan donk twomatis ke yo kite pou moun nan twomatis ke yo kite pou fanmi an donk nou vle nan faz la medam mesye kesyon bandi an panse ke Tout moman nou kapab kraze, nou kapab elimine l fòk nou fè l paske se nan sa ke nou ye la. Paske nou pa ka ap sitire yo, lè nou pran yo bay popilasyon an, paske se sa, fòk moun yo defann tèt yo frè m. Wi, twomatis lan se yon aspè, lè peyi an prale, pandan m wè gen moun ki ap mande entèvansyon, gen moun ki ap mande pou peyi Dayiti ale mye, men fòk nou pa jann bliye moun Moun sa yo, timoun sa yo k ap sibi vyolans, timoun sa yo k ap viktim maten midi swa, kout bal k ap chante k poko ka al lekòl medam mesye, fòk nou pa bliye sa, y ap bezwen de pwofesyonèl, sa se klè. Fòk nou toujou kòmsi panse a aspè sa Salomon paske m konnen gen yo anba live la y ap tande nou la. Mesye panse pou nou wè kòman nou kapab pote yon soutyen ak timoun, granmoun ki viktim keseswa de kidnaping, ki viktim toukou de peyi a. Panse a sa paske nan moman nap pale la gen anpil moun e nap konprann sa m konnen ke pa rapò a sa kap pase an Repiblik Dominikèn e imilyasyon ke ayisyen ap pran men mezanmi si m di nou gen anpil moun ki malgre tout sa w tande yo pral an Repiblik Dominikèn akoz Ayiti pi mal. A koz ke Haiti pi mal moun yo di Jimmy mwen menm map oblije al sendomeng men gen anpil ki te konn ale klandesten ki di ke bon yo pa gen chwa eseye o mwen mete viza sou nan paspò yo lè moun nan di w sa kisa w pral di l eske w kapab di l pa ale ou pa ka di l pa ale lè w lè w tande jisteman maten midi swa yap fè kidnaping bò lakay li e bal ap tire eske w kapab di l pa ale Ou oblije fè e pridan. Men twomatis la se yon bagay ki grav, fòk nou panse a sa epi egalman lè pwofesyonèl de la sante, m ap salye nou, e panse a yon plan osi evantyèlman lè peyi an pral mye kòman nou kapab vini pou n ede timoun sa yo. Paske wè sa k ap pase an Afganistan, an Irak, wè bonm k ap tonbe, sa lo bon sa k ap pase an Ayiti an pa mye non. Timoun yo twomatize wi frè m, popilasyon an twomatize wi, fòk moun yo konsyan de sa. Wi frè pam. Men e youn nan bagay nou t nan di Jimmy pa rapò avèk kesyon sa kap pase swa kote bonm ap tonbe oubyen gè gen an Ikrèn an nou wè dènye rapò onu fè sou ka Ayiti avèk Ikrèn nan e yo moutre ke gen plis moun ki ta mouri nan kesyon e kesyon kidnapin bal kap tire e gen plis moun ki mouri an Ayiti avèk dat gè a kòmanse an Ikrèn an. Pa rapò yo te bay yon efektif 500 konbyen moun ki ta rive mouri san konte lòt ki e viktim. Sa vle di ou ap konprann Ayiti pa nan gè li gen plis moun ki arive pèdi lavi yo ke moun yo menm ki ap viv nan peyi Ikrèn. Ebyen la ankò. La ankò jounen nou kapab di se se youn nan rapò onu te mete resaman la. Men pandan n ap pale de onu te mete yon rapò pa rapò Ayiti, nou konnen ki te pa klase kòm peyi ki gen plis moun ki mouri ke peyi Ikrèn ki nan gè avèk peyi Larisi, enben la ankò nou wè gen yon rapò ki sòti. Sòti mwad janvye pou rive mwad mas, 389 moun kidnape. Sa vle di w ap konprann, daprè card, nan dènye bilten li mete deyò jodi madi 4 avril la, enben Sant Analiz ak Rechèch pou Dwa Moun, card, an fransè, fè konnen gen 389 moun bandi kidnape an Ayiti sòti mwad janvye pou rive mas. Enben, lekòl lage, te gen rekreyasyon, enben rekreyasyon fini. Olye rekreyasyon fini pou tout elèv ta antre nan klas la, enben se lekòl ki lage la. Lè m di lekòl lage, gen yon chan lib, w ap konprann, sòti nan pandan twa mwa, sòti de janvye a mwad mas 2021, te gen 142 moun ki dnape. An 2022, sòti janvye rive mwad mas, te gen 227 moun. Enben, mwa davril la la, sòti mwad janvye rive mwad mas, gen 349 moun. Ki kidnape se sa Jimmy tap di talè la ebyen koman fè lè la police pran 2 2 vwayou paske youn nan bagay m te di yè swa Jimmy ke anpil moun poko kapab konprann menm la police poko kapab konprann gen 2 nèg ou arete se 2 mons ke yo ye lèm di mons lan mons lan pa gen anyen ou ka fè avèl ke li menm li devni li konn tèt li son mons li ye ebyen li konnen se elimine pou elimine l. Toutotan ou kontinye ou kontinye lapli egziste enben se toutotan l kontinye ap bay pwoblèm enben gen de mwen mwen toujou di sa li te deja yn gason enben ki te deyè andeyò de sosyete a men ki vin devni mons pa rapò avèk zam yo lage nan men yo enben lè lapolis pran yo gen anpil moun ki di yo te swete mesye sa yo ta mòtèlman blese Pou pa repoze pwoblèm ankò nan la Repiblik, enben nou wè pa rapò avèk sa. Men pandan nap pale de sa, di mi gen yon SOS ki lanse nan moman nap pale la pa rapò avèk anpil zòn kote bandi savyen yo vòlè yon trelè pou rantre savyen, trelè an an pàn nan zòn Mamanyan, yo bloke tout wout nasyonal la ak yon lòt trelè pou lapolis pa ka travèse. Nan menm sa, y ap tire anpil katouch nan tout zòn yo, tout machin k ap sòti nan wout Gonayiv, sa vle di yo mande pou pa fè zòn nan pandan n ap pale la, enben paske yo bloke vil la, paske bandi yo la tou abite nan zòn nan, fè anpil pridan paske bandi savyen yo nan moman n ap pale la yo menm. yo nan zòn Mayan pou anpil moun nan zòn nan fè anpil pridans pa rapò avèk bandi yo kontinye ap opere de jou an jou nou wè son peyi ki vrèman vrèman difisil pa rapò avèk kòman bandi yo yo etale yo. Enben pandan nap pale la e nou kapab di 2 medsen rezidan finisan nan UEH sa ki anlve lèm di anlve a kidnape onivo de Dèlma 175. Premye Demen 25 vin tounen yon retrè de gang, retrè de kidnapè, de medsen rezidan pini san nan osen lopital Inivèsite Eta Dayiti, UEH, anben yo te anlve yo dimanch 2 avril 2023 an nan rue Catalpa, Dèlma 75. Yo reponn o non de Junior Daris e Emmanuel Joseph. Anben kolektif la te sibvni nan moman kote yo t ap prezante yon tèz Enben pou fè sit yo pote n gen yon visit spesyalis nan medsin entèn an, denonse rektora UEHA nan yon kominike ki reklame liberasyon 2 medsen rezidan deja pa gen anpil anndan peyi a, enben ti rès ki rete a ou tande y ap anlve yo, y ap kidnape yo pa rapò avèk pwòp enterè mesye ankò se vrèman yon peyi. ki vrèman, vrèman difisil de jou an jou, nou wè Ayiti de jou an jou k ap efondre di m. Lè yo pran medsen medam mesye se pli souvan se paske mesye sa yo lè yo pran bal konsa lè yo blese konsa yo bezwen doktè yo bezwen enfimyè ki pou swanye yo se youn nan rezon ke an Ayiti n ap toujou di doktè sa yo enfimyè sa yo pridan anpil pridan anpil paske sitou Ayiti sitou Ayiti. Donk wi pandan nap pale de sa nou gen ti ekstrè video sa e bon byen ke son video ki pase men son video m panse ke fòk nou pale de li medam mesye fòk nou analize sou li paske lè nap pale de jisteman lè bandi bandi legal yo bandi kostime yo e kòman fè jodia la pou nou gen yon komisè gouvènman ki di w ke li menm li rete se li rete avèk Ariel Henry. Epi Bondye ki nan syèl la. Donk, kòman nou kapab konprann sa medam mesye pou ke komisè gouvènman an oze di ke se avèk Ariel Henry ke l rete olye ke l di l rete ak pèp la? Hein? Puiske se se p lajan Ariel pap travay pou tèt li, teknikman Ariel se pou popilasyon l ap travay, teknikman, men misye li menm m pa konn si s on erè l fè, e m panse fò n ta repran ti ekstrè sa paske lè nou pale de sa Salomon, E lè nou pale de sa moun yo genlè panse se blag paske e pa tout moun ki te tande ekstrè a. Medam mesye ban nou re pèmèt ou tande ekstrè sa a komisè gouvènman pòtoprens lan ki te oze di ke se avèk Ariel ke ke li rete. Ok tande sa apre sa n ap pale sou li. Wap demisyone komisè? M pap demisyone ankò paske m pa ka se ayisyen m ye fòm travay pou m manje pou m abiye pou m viv. M pran swen madanm ak pitit mwen. Ou dakò avèk mwen? E si m gen mennaj fò m pran swen yo tou? Yon nèg pa ka di m pa gen mennaj ou ka di m pa gen mennaj. Donk mentnan, mentnan si kounya la a m ap travay m pa ka ap kouri kouri demisyone pou nèg. Bon nèg yo ap vòlè, yo nan kòripsyon. Bon mwen m tande byen, mwen m pa mwen m pa tande, m pa ret a okenn nèg sou latè. Gade mwen, sa sa sa fè? Mwen ret a 2 nèg sou latè, pran sa mwen tanpri. Mwen ret a 2 moun sou latè. Mwen ret avèk Jezikri dan lesyèl. E Ariel Henry Bay lòt moun nan kòmantè. Oh wap demisyone komisè. Mpap demisyone ankò. Vwala vwala Nou oblije reprann ti ekstrè sa pou ou medam mesye nap raple w ke se de bon se de se dezyèm moun nan gouvènman sa ki pa bay popilasyon an regle anyen pou yo pase pa bliye gen yon minis e gen yon minis ki te di menm bagay la ak bouch li ke si li pa bay dyaspora regle anyen pou nou e si dyaspora pa kontan ke l rantre vin fè travay la. E volontèman. Lòske yon komisè gouvènman, efektivman vre, komisè gouvènman an, se Premye minis la ki nome l, sa vle di li menm li gen pou l mache selon lalwa. Men jodi a, lè yon nèg komisè gouvènman, omwen li te gen dwa di li pa rete avèk, li rete avèk Jezi, avèk lalwa. Lalwa se bousòl li, se tout sa lalwa mande l fè li pa ka pa fè l. Enben, anpil moun t ap konprann si l te di Dye. Esklav lalwa, li te restavèk lalwa. Men, lè yon nèg kanpe konsa, li di w, li pa ta pèsòn moun, sof a Jezi ke li rete, avèk Ariel Henry. Sa vle di se yon nèg ou wè ki prepare la, e nenpòt bagay ke l ap.